Ti Junior a aktyèlman rechèche pa lapolis, jodi a tonbe anba bal youn nan chèf gang Lasalin yo, se nouvèl sa yo rapòte. Bonjou bonswa tout moun, yon fwa ankò m kontan rejwenn nou e tou depan de kote ni a la, jodi a nou se 25 novanm 2022, mwen swete n byenvini sou chanèl enfòmasyon an. Nouvèl sa fèk tonbe e l fè mal, lapolis pran kou, nèg ak zam touye direktè akademi an, Rigo Irrington jodi a sou wout frè a epi kidnape chofè ki te gen ansanm avè l la e se sa Garry Desrosiers pòt vwa pnh la konfime nan mikwo laprès. Epi nan Lasalin Jenèf kontinye ap pran kou e menm sous la fè konnen gen ajan FBI ki enfiltre nan baz e sa ou tande a gen gwo pwoblèm, Babekyou san lè pou l tonbe E gwo difikilte, pwoblèm, ki gaye nan Dèlma 6 pou moman n ap pale a. Nou p ap rete anpil, kite m di n poko ale, pwen sa yo ak lòt pral fè esansyèl nan jounal la pou jodi a, e ou sou pi gwo rezo a, rezo enfòmasyon an Sofia TV 83, si w poko fè sa, sonje abòne ak chanèl pa w la, nouvèl yo ap vin jwenn ou lakay ou san w pa deplase. Nan tout premye enfòmasyon. Arengthong Rigaud ki se direktè akademi polis la, misye mouri aprè midi an, imaj yo ekstrèmeman chokant, nou pa ka gade l, tèt misye fann a yon katouch, mwèl li gaye atè, ayy yon bagay ki di. Direktè jeneral polis lan li pa gen pwoblèm tout moun mèt mouri nan peyi a li menm se ke li la se pòs li se fonksyon l li pap regle anyen men se li k la epi ti jinyò nan diskisyon diskisyon m aprann chalè rale zam ni l fizye misye yon sèl katouch nan tèt yon grenn katouch. Epi ti Jinyò mouri. Ti Jinyò mouri, plizyè lòt moun ki ansanm ak ti Jinyò yo mouri tou. Men gen enfòmasyon ki di Chalè mouri tou. Dayè, Jimmy Cherizier Barbecue pap janm aksepte yon nèg vin tiye Ti Junior konsa paske Ti Junior se kè misye. Menm si resaman yo te gon ti diskisyon nan kesyon e nèg yo te anvi al al Valerio Canes pou yo al pran 2 twa ti bagay. Men Babekyou te di nèg yo non, nou pa m pa ka kite n fè sa mesye. Se aktivite bò lakay mwen. Men se te ti bagay ke nèg yo jere antre yo. Men la prezantman. Gon gwo goumen kap fèt ki pete nan G9 la. Ant gwoup nèg ki kwè ke yo pa gen moun kap finanse yo fòk yo vòlè ak yon lout gwoup nèg ki di yo menm erezman yo gen de twa moun kap ba yo ti mwayen yo pa nan mouvman vòlè. Lenfòmasyon se kwa. G9 manyen youn manyen tout. G9 alye fanmi. Nan yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil. G9 pèdi anpil plim jodi a la. Dèyè tout sa, sa bagay la ye. Blan Li difisil anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Fòk Jimmy Jerizier Barbecue gen gwo lwa avè l. Li difisil anpil se. Mwen toujou di Jimmy cherizier son polisye paske pa gen ansyen polisye vre piske nèg la pran fòmasyon leta envesti sou li sa ka rive ke l son polisye revoke men li polisye pou lavi men li son polisye ki pa an fonksyon yon polisye revoke yon polisye k abandone. Jimmy Cherizier kouwè n konnen l. Se rnddh Pierre Espérance ki transfòme Jimmy Cherizier. Premyèman nan sa yo te rele masak nan gran ravin ou sonje sa k pase nan gran ravin la nou an novanbre 2017. Lè mesye yo al pran Maranatha a, lekòl Maranatha a, 2 polisye pèdi lavi yo, men tou te genyen yon dizèn moun ki te mouri. Depi lè a yo di ke nèg yo t al fè masak depi lè a Barbecue nan vizè Pierre Espérance. E a remake, kèlkeswa sa nèg Gran Ravin fè, Pierre Espérance p ap denonse l. Al gad, al li yon ba, al gad, swiv Pierre Espérance nan tout parcours li, gen de group gang kap aji, kap fè de bagay, wap wèl pap denonse yo. M mande w pou fè ti rnddh. Bon je ne veux pas parler de Pierre directement, map pale de enstitisyon sa a gen de group gang armé kap fè de aksyon wap wè yo pa janm pwodwi okenn rapò kont yo. Pa gen okenn kòmantè nèg fè sou sa epi pwen boul. Swiv sa m di w lan byen si w entèlijan. Kesyon Lasalin nan vin pase epi nèg yo vin monte rapò yo epi yo fouye Jimmy Cherizier. Jimmy Cherizier ki twouve l nan yon sitiyasyon kote ke l di tèt li li pa ka al nan prizon, dayè se ti nèg geto l ye, se yon nèg ki leve Delma 6. Il etait très important pour lui de faire un choix e l chwazi mesye gang ame yo men kontrèman a de nèg ki leve oubyen depi nan ti jenès yo nan mouvman gang se te pa le ka pou Jimmy Cherizier fò n rekonèt sa men li vin kanmenm gen gwoup ame pa l li vin yon chèf de gang e li Avèk lidèchip li, sitou, li kreye sa yo rele yon fòm de federasyon ki te gen plizyè lòt gwoup ladann. Ou sonje, misye te monte jis Gran Ravin pou l al eseye sansibilize de nèg pou yo fè pati de G9. G9, alye e fanmi. Men, G9 la te toujou genyen 9 gwoup ame, 9 gwoup gang ki, yo menm, nan rankont, nan tout aktivite, yo solidè nan mouvman. Men G9 toujou di ke li pa nan kidnaping. Men G9 dakò ke li genyen 2 manb li k nan vòlè. E gen menm. 2 nèg nan manb li ki konn fè ti kou tou ki konn fè ki konn leve moun gen de fwa ou wè gen de moun yo leve anba lavil la epi nèg di w se baz gran ravin oubyen vilaj men nèg krache dife yo te konn fè ti mouvman leve moun tou men On bann lòt nèg nan Jenèf te konn pa dakò sa. Bagay la te vin kalme, men yo te toujou konn fè sa yo rele ransone moun, moun sot labank yo, yo rale zam sou ou, yo pran lajan an. Epi sa konn rive ke yo jwenn de kontra tou. Epi, pase pa bliye, nèg ki bandi ame a, il est aussi un mercenaire. Li son mercenaire tou. Paske sa ka rive yo ba l de kontra pou l egzekite de moun tou. Se mercenaire yo ye. Krache dife, ki nan yon pozisyon ki pa tèlman fin estratejik pou ke li gen gwo maj de manèv nan men an matyè de gwo antrepriz k ap finanse l, li menm li di fò nèg mwen yo toujou fè lari. Epi nèg li yo toujou fè lari. Men depi kèlke tan. Paske premye bagay ki te sipoze kraze, eklate je nèf, se te Mikanò ki te deside detounen plizyè kamyon kòmilfo. Paske ki sa k pase? Nèg ki anndan je nèf yo, majorite ladan yo, Se de nèg, gen de moun anndan sektè prive a ki ka rele yo nan telefòn ki di yo, mesye gen tèl bagay ki fin rive la banm yon kout men ladann. Pa bliye, nèg ki nan sektè prive yo, youn konekte ak lòt, menm si sa konn rive dèfwa yo genyen de pwoblèm ekonomik, men yo se zanmi, se menm ekip lan, se menm moun yo, se an wo a yo ye, yo nan fèt ansanm, yo nan tout aktivite ansanm. Donk si gon konntenè ki pèdi, oubyen yon nèg anba a ta vòlè, w ap jwenn kanmenm yon nèg nan sektè prive a ki ta di, sa depann nan ki jiwon e bagay la pèdi an, l ap rele chèf gang nan, di chèf gang nan monchè m gen tèl bagay gade sa w ka fè mwen poukisa, paske nèg ki nan sektè prive a li konn trete avèk chèf gang nan. Je reprend, majorite nèg ki anba la vil la, ki nan gwo biznis, gwo bagay sektè prive, li yo konn trete avèk chèf gang yo. Tande sa m di wi. Je ne peux pas oser parler de financement, men m ap di de preferans yo konn trete avèk yo. Sa vle di yo konn bay chèf gang nan lajan. Lajan. a tou lè nivo sou rele l finans m panse mwen menm je pa ase de prèv pou m di w ke iks oubyen ygrèk konn finanse men m ka di w ke yon mezon machin ki anba a gen dwa fè chèf gang nan kado yon machin m poko gen ase de eleman kòm prèv nan men m irefitab ke yo konn men m konnen yo trete avèk yo yo ba yo lajan yo ba yo avantaj tout kalite bagay. Sa m konnen l. Men, ti mesye ki nan krache dife yo, ki pa gen twòp maj de manèv an tèm de gwo antrepriz k ap finanse yo, yo di w y ap fè lari yo menm. E depi apre bagay Mikanò a, kote Mikanò fin detounen plizyè kamyon e konntenè kòmilfo, on parle menm de 6 milyon dola de marchandiz, epi bagay la kòmanse vin gate. Nèg di mesye mouvman sa m pa ka ladanl mouvman vòlè a epi lòt la ap di nòg la monchè pandan wap bòm mouvman vòlè a mwen menm m pa gen okenn antrepriz bò kotem gen moun kap jere w moun kap baw lajan gen nèg an matyè de jesyon li difisil pou l rive sou yo men ti mesye krache dife yo toujou met nan tèt yo e kwè e panse ke se Barbecue a Ti Junior ki manje Sonsonn enben. Gad yon bèl lokal ke mwen m te konnen, paske pa bliye m se timoun Bèlè, mwen te lekòl Ame di Sali, m te konnen le fame Kò di Jeni, m te konn desann nan azil kominal la, azil kominal la m te konn al ladann li trè souvan. Enben depi kèlke tan, Nan baz azil kominal la se la nèg krache dife yo fè stokaj materyèl tout sa yo vòlè. Kòman ou rele? Ou pa konnen anyen nan bagay ki ranse? Sèlman, yo vin frape baryè lakay mwen, yo frape byen fò byen fò, epi afektivman m tande bri a fèt deyò a. Epi, pouki ke m konnen peyi a an ti jan kòmsi sekirite a pa t yon bagay, epi m di, Kèt, bagay sa pa konn fèt non, baryè a frape fò fò fò fò. Mwen menm avèk gran frè m nan, nou dòmi menm kote, m reveye misye, m di, Men m tande yon moun ap frape nan pòtay lan en. Apresa, y ap frape fò, y ap frape fò, y ap di, Vin ouvè, vin ouvè, vin ouvè. Talè yo vin ouvè. Yo sekirize misye, yo lokalize l, yo fè l mete 2 men, 2 men anlè. Apre sa, yo arete misye. Imedyatman yo arete misye, li jis kanpe devan pòt, menm pòt kote a, pou m asiste arestasyon an. Paske plizyè arestasyon konn fèt devan m deja, m konn ap swiv pou m asiste. Rapid vit, yo di, avanse vini, avanse vini, avanse vini. Rapid vit pandan y ap di avanse vini an, m wè m vini, yo di 2 men sou tèt m. Yo di kouche. Yo fè m kouche, ba zawo, telefòn mwen te nan men m pou m idantifye. Nan anviwon twa zè edmi, m tande, m wè lakou a pa gen pòtay, epi m tande Jan Mari, Jan Mari vin soti ladann li, li flète l, m tande lapolis. M pa al nan kont avèk lapolis, m tande lapolis te nan kay mwen. Men, yo di, ou pa wè te gen pakèt vòlè k ap bare. Kounye a mwen menm, m si Jan ki gen vòlè deyò a, m tou kache. Kounye a, yo di, lapolis, pase nan fenèt isi, pase bò isi, m wè m, m wè m ap jere nan koridò a. M di, o! Yo di kot zam nan m di zam ki zam kot zam nan se sèl kot zam yo ap di m epi yo ap banm yo ap banm kou yo banm m pran anpil kou m pa konnen poukisa m pran kou yo poukisa m pa pran kou yo e mwen menm kisa m fè mwen menm se yon medsen tradisyonèl se sou fèy e m gen 21 nan depi m ap fè l. E se pou m gen prè de 200 boutèy siwo lakay la pou m te al vann jodi a wi. Donk nan sa k gen rapò avèk ti dam yo ki te kidnape a ou pa konn anyen nan bagay sa yo? Ok. Donk ni ou menm ni tou pa.